Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon sa pran du tan justement avan de lache lotre emisyon ebyen eh mwen te nan kizin nan justement paske mwen tap prepare yon ti bagay serye pou nou men juste avan de kòmanse fòm di nou ke Mwen gen yon ti rektifikasyon tou piti m ap pote nan yon pwochen emisyon, e sa kapab fè deba tou, se konsènan polisye yo touye nan zòn Pènye a, Fonven byen sur, ebyen gen youn nan sòlda sa yo mwen te site nan emisyon an, dizan ke c'est un proche de Vitelhomme. Misye nan. Antouraj la men misye pa jwè vitelòm paske vitelòm ap chachel pou touyel ale se parti pou votre emission artiste ayisyen Roody Roodboy fè yon aksidan sirkulasyon samdi 30 oktòb 2021 nan lasware nan Orlando se yon evenman malere e chanteur la li menm ki sòti yon dènye mizik m kwè se fo fim kap fèt se sa ebyen li sòti blese daprè youn nan manb staff la Roody Roodboy de son vrè non Roody Petuel Dauphin se aprè l fin jwe yon konsè epi aksidan sa fèt nan Orlando men pa gen twòp lapèrèz pou Roody Roodboy paske ben il va mye atis lan sèlman sòti blese e eta sante li stable. e te genyen yon ekip medikal ki te deja vini sou plas pou kapab pote li sekou. Si se Ayiti, nan kontèks nou ye la a, ou kwè ou di Roodboy t ap gentan jwenn swen paske jan bagay la ye la se sov ki pe men ekoute nan sitiyasyon sa a tou pa gen ankenn nèg ki ta pral jwenn pwogram pou al jwenn. Gon pakèt nèg kap plenyen kap di atis yo kite ayiti yale an repiblik dominikèn mwen pa vle fè deba sou sa men m sèlman di ke atis lan viv de mizik oubyen de biznis eske ayiti kapab fè biznis eske ou janm pase yon kote la pou wè de twa afich pwogram ki pwogram ki genyen se kidnaping char bal, afwontman, kriz gaz, povrete ekstrèm, epi yon pakèt lòt pwoblèm toujou, ebyen pa gen kote pou gen pwogram nan peyi Dayiti. Se pa ke m dakò avèk yo non, men ekoute, lè atis la li menm se nan chante, se nan jwe pwogram, se nan ti biznis li pou l fè ti kòb li, Ben eske gen le chwa? Bon nou prale avèk yon video la a, yon video kote ke te gen yon pwogram o nivo d'Henry. Se te fèt Henry byen sur, ebyen Cholzer Chancy a envite. Alò Cholzer Chancy se ansyen prezidan chanm depite, depite 3 fwa nan Henry, ebyen se yon moun ki gen yon notoryete politik laba. E l gen anpil biznis tou laba paske m kwè Cholzer gen yon gwo otèl. Men, Scholzer, pou kapab fè fèt sa a byen pase, li deside envite 2 atis. Atis sa yo, se 1 kouple mizikal ki fè it, paske se kouple mizikal fasonn bokou de mond, les gens qui adorent la musique, se byen K-dilak e Bedjine. Donk, moun sa yo m kwè yo gen anviwon 2 a 3 tube. Et puis Bedjine a poze sa vwa avèk pa mal d'artistes e sa pas byen pou el. Se sak fè si yon moun ap fè yon pwogram ben se evidan pou ta kapab kontakte Bedjine ou byen Kadilak. Couple mizikal sila a ki fè m ta kapab di vibre inivè mizikal la. Men ekoute, y a un problème. On a signé un contrat. Epi, le jou menm, jiska minui lèjan atand Kadilak e Bedjine. Ils ne sont pas venus. Cholzer Chancy plenyen. Cholzer Chancy di l ap fè Kadilak ak Bedjine ki te pa respekte moun, sètadi dosye a pral lajistis. On a signé un contrat, lajan te gentan bay, daprè Cholzer Chancy lajan te nan men Kadilak ansanm avèk Bedjine, yo pa vini, y a pa menm un appel ou une note en excuse, ebyen yo pral di tou sa devan lajistis. Ann tande Cholzer Chancy ki t ap pale nan mikwo konfrè nou yo Shadow TV. Ke tout enstalasyon pran, fèt, tout dispozisyon pran E nou te gen randevou pou Kadilak vin kòmanse a dizè, e nou konstate li minui, ke Kadilak pa la. Li pa la, li pa fè ekskiz, li pa di moun ede li menm poukisa l pa la, e m panse s on mank de respè, m panse ke se on ak ki pa serye. Alòske nou gen kòb nan men Kadilak ke nou peye Zalalo ke n peye Kadilak e manadjè Kadilak la pale avè m pandan plizyè fwa ke l konfime ke Kadilak ap prezan. Dezyèm djaz ki te sipoze jwe a se Mass Konpa Mascopa prezan depi 9 è di swa. Epi m pwofite remèsye tout mizisyen, atis Mascompa yo ki respekte pawòl yo. Mentnan, nan moman ke nou rive la a, gen anpil moun ki fè deplasman. Anpil moun, anpil medam, anpil mesye, gen anpil kòb ki depanse nan manikir, pedikir pa anpil swa ke pou yo te vin deside avèk tout pwoblèm peyi a genyen vin an fèt retire de strès nan tèt yo nan NIH la men malerezman iresponsabilite Enkonpreyansyon oubyen non respè de sèten moun ki konprann ke gen peyi andeyò, gen peyi lavil ke yo deside pa vin bay moun edmi plezi a alò ke nou peye yo pou sa. Yo prefere pito al bay Santo Domingo, Sendomeng, plezi a alò ke yo se Ayisyen. Alò ke peyi pa yo se Ayiti, alò ke piblik pa yo se Ayisyen, m ap mande Kadilak poukisa mepri sa? Poukisa irespè sa? Poukisa frekansite sa? Mwen panse ke gon minimòm de respè ke atis ayisyen yo dwe pèp ayisyen an, yo dwe jenès la. E kòm gen anpil lajan m depanse, Gen anpil moun ki la. Gen anpil atis ki la, lòt atis. Gen Mèt Konstan ki fè yon bèl podyòm e m pwofite de okazyon sa a pou m felisite piblikman Mèt Konstan pou bèl dispozisyon ke l pran pou l te resevwa atis yo. Men kòm peyi a depi yon moun atis, Li konprann ke se Letènèl ki se Seyè, l ap fè vagabondaj, li pa respekte moun. Sa k fè ke nou menm, nou deside nou tere yon jij pou vin konstate ke kòb la nan men Bedjine pa di la, li pa vini, nou rele yon jij pou konstate ke yo pa. E m rasire nou, n ap fè suit ke de dwa. Se zakalo k pa peye yo zakalo ap peye l si se Bedjine Platina ki pran kòb la l pa vini lap peye l e map fè pwosè avèk yo pwosè ap long map fè leo kite frekan pou yn fwa pou tout fwa paske l pa posib pou 2 moun 2 jèn fi jèn gason yo kite kay yo nou anonse pou yo vin danse. Bedjine Cadillac Mass Konpa Mass Konpa prezan epi bandi yo pa vini donk kòm se bandi ap fè nap fè ròd la avèk yo tou apati de jodi nap voye yon pake nèg nan ba yo pou vin eksplike nou poukisa yo pa vini mentnan rès pwogram yo ou sipoze. DJ Phénomène la depi 8 è lap fè animasyon Masco pa la mentnan moun ki pa la la va eksplike devan jij poukisa l pa la e kòm mwen menm mwen son aktè politik tou nèg yo pa pran m oserye map fè aprann pran moun oserye E lap mennen yo kote yo dwe rive, pou aprann respekte. Se on dirè ke gon peyi ki rele èl son peyi andeyò ke sa pa entèrese. E jodi a la, si tout atis nan peyi a dakò pou ke yo pran tout sa yo gen ak Brunel Sendomeng e yo pa pran kenn dispozisyon pou mande leta ayisyen pou kreye de kondisyon de sekirite pou yo pote nan kado distrèksyon popilasyon an, enben lè peyi a bon, fòk konesyon an ka vin jwe nan peyi a. Piske se Ayisyen yo ye, lè peyi a gen sekirite li bon, fò yo kontinye al jwe Sendomeng, al al lòt peyi paske yo pa respekte pèp Ayisyen an, yo pa respekte elit la, yo pa respekte anyen. E se akoz de non respè sa a ki fè ke Kadilak pa la aswè a. E m rasire nou, yo p ap janm met pye èg ankò. Bowser pou lòt kote. Jamè! Yo p ap janm remèt Klod Jada pou lòt kote. Men si nou vle sa, nou p ap pran nan men yo e pa vin rann nou sèvis, nou peye yo pou yo vin ban nou sèvis. Men malerezman, m ta sipoze, sou podyòm sa a, di yo mèsi. M ta sipoze ap di piblik la mèsi. E malerezman se konn se se diskou sa ki fèt aswè a, m di moun yo padon, mwen di moun yo eskize nou paske fot la pa mwen menm, fot la pa Night Club la, fot la pa Ben Constant konpayi son, tout dispozisyon pran, men gon ekip moun ki deside fè vagabondaj, yo bòykote Elmi, yo bòykote pwogram. Mwen menm m paka mande mas konpa jwe paske moun yo pat vin danse mas konpa sèlman men m panse ke si nou te pran tout dispozisyon tout moun tap byen kontan vin danse mas konpa paske mas konpa son gwo djaz li ye men lòske gen lòt bagay ke nou te konvoke moun yo m pa pral di si moun yo vle danse mas konpa pou yo vini non men kòm li gen deja Minuit la pral 1 heure du matin donc la mwen menm m paka pran sou tèt pam poum di fòk Mascon pa la men m konstate Mascon pa la nou konstate ke tout polisye tout dispozisyon de sekirite pran men mwen ki moun ki deside ke yo pap vin jwe andeyò e m mande nou moun elmi ki konn itilize WhatsApp, ki itilize rezo sosyo yo, fò ke nou bay Kadilak ak Bedjine repons la. Paske yo pa respekte nou. Fò n pale avè yo. Fò nou fè moun pou yo paske non respè sa pa ka rive tout kote. Yo ka dakò pou vin tout kote, men yo di yo p ap vwe nou. Donk, moun yo, mèsi bokou. M pa fè pwomosyon pou djaz non. et m sur que. Enben sa fè mal antouka loske ou tap tann bedjine kadilak surtou avèk yon chanson pou kin te marye patati patata komsa epi ben yo pa vini m panse ke se yon desepsyon pou gran piblik la li menm tou ki te fè deplasman pou te kapab vin asiste ak pèfòmans 2 artiste